Aranje w paske vous allez komante e gen nouvèl m panse ke ki pral ba ou anpil enkyetid paske se dur d'entendre ce genre d'information. Allez c'est parti yon jenn fi kote non li pa revele jwenn lanmò li nan aprèmidi 8 fevriye an ebyen se moun yo pa rive idantifye ki touye li nan yon biro moncash se la li te kesyè nan dezyèm vil peyi a. Cap Haïtien, pis lanmò sa a, ebyen se toufe yo ta toufe l, donk trangle yo trangle l. Ensidan sa a pwodui anviwon 5 è aprè midi alòske kanbriyolè yo pote boure nan biwo moncash la, yo pran lajan e yo diskite avèk fi sa ki li menm t ap administre biwo a, answit yo trangle li, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke ebyen se ta yon kab elektrik yo itilize pou kapab. pwosede ak zak sila. Toujou daprè enfòmasyon yo, jenn fi sa t ap etidye syans administrativ nan inivèsite Antenò Firmen ki nan dezyèm vil peyi an. Malerezman, se konsa li pèdi lavi li. Mezanmi, bagay la vrèman vrèman difisil. Bon! Jodi a la a, gen yon aksyon ki pase onivo de santre vil Pòtoprens. Ben wi! Kote ke nou ta kapab di genyen 3 moun ki pèdi lavi yo. Ebyen moun sa yo, yo pèdi lavi yo nan yon sikonstans vrèman dramatik. Donk de zòm zame pote boure sou moun sa yo epi bang bang bang yo tire yo. Fò n di ke genyen plizyè enfòmasyon ki ap sikile, enfòmasyon ki ta fè konprann ke ben ekoute. Moun sa yo, yo te gen pwoblèm avèk lòt moun? Bon, antouka, jiska prezan, genyen anpil enfòmasyon ki ap sikile sou kesyon sila. E moun sa yo se Lyonel Derosier, Willy Jean François ak Camille Philippe. Dram sa fèt mèkredi aprèmidi a nan ang Rue des Casernes ak Rue du Centre. Viktim yo t ap soti nan pakè Pòtoprens daprè premye eleman enfòmasyon yo. Toutsuit, vwasi lèzimaj pou wou. Trè bòn nouvèl pou lè jan ki yon ete kidnape e pou lè fami de sè pèsòn la pa mwen de 20 pasaje ki yo menm tap vwayaje a bò otobis konpanyi san sousi tour ki te kidnape nan dat 4 fevriye 2022 an e byen 4 jou apre anlèvman yo moun sa yo libere. Liberasyon sa li konfime pa bò kote responsab konpayi an nan yon nòt ki pibliye nan sware madi 8 fevriye 2022 an e ki presize otaj yo an plen fòm. Direksyon San Sousi Tour la li an mezi pou kwè li la pou kapab konfime bay piblik lan ke tout pasaje ak manm ekipaj otobis sila ki sekestre depi 4. Fevriye, Vandredi 4 fevriye, ebyen yo jwenn liberasyon yo, yo tout sen e sof. Nan sans sa, antrepriz la di li remèsye fanmi pasaje yo pou konpreyansyon yo epi tou kolaborasyon yo pandan tout sitiyasyon kriz sila. Li remèsye yon lòt kote tout sila yo ki enplike nan rechèch yon konklizyon salitè e espere ke kondisyon sekirite yo kapab ranfòse pou pèmèt ak antrepriz transpò an patikilye tout sektè nan vi nasyonal la pou kapab vake an tout kyetid ak aktivite yo. Brèf, lapolis li menm dispèse jounen mèkredi an ak kout gaz lakrimojèn yon manifestasyon ki òganize pa bò kote ouvriye Sosyete Nasyonal Pak Endistriyèl, Sonapi. Moun sa yo mande yon kantite 1500 goud pa jou e se nòmal. Thélémaque Pierre denonse konpòtman ajan fòs lòd yo ki daprè sa li di, aji an vyolasyon dwa ouvriye yo paske yo itilize gaz lakrimojèn pou kapab dispèse moun yo de manyè brital e genyen 9 moun ki yo menm rive blese. Plizyè andikape ak moun twazyèm aj ki nan difikilte ekonomik, moun sa yo òganize jounen mèkredi a yon sitin devan lokal biwo asistans Sosyal, Yon sitin pou kapab egzije direktè enstitisyon an pou ba yo kantite lajan ki rive nan 1500 goud yo gen dwa chak mwa. Pwotestatè yo reklame pèman 11 mwa reta. Tèt chaje, nan dekesman chèk yo e pandan yo renouvle volonte yo pou kapab kenbe mobilizasyon sa jiskaske leta chwazi. Reponn yo, se yon repòtaj avèk konfrè nou yo nan Radyo Teleskop. Yo te plizyè dizèn andikape ak granmoun ki nan difikilte ekonomik ki kanpe byen bonè nan maten devan baryè lokal kès asistans sosyal jounen mèkredi a nan kad yon sitin pou mande responsab enstitisyon sila Respekte angajman yo pa rapò ak kategori moun yo ye a. Bòl nan men ap frape san rete, se anbyans sila ki t ap kreye douvan enstitisyon sila. Pwotestatè sa a te pwofite rakonte peripesi l pase pou rive jwenn yon chèk ki gen ladan l 1500 goud ki, daprè deklarasyon l, pa menm ka reponn ak bezwen l. Yo gen yon ti chèk chak mwa pou yo te bay. Ti chèk chak mwa sa, mezanmi, se pa de moute moute nou desann. Konbe kòb yo ban nou? Mil senk san goud. Yo fè nou pase onz mwa, yo pa janm ban nou l. Kounye a, nou mande non plis pou yo ba nou chèk la chak mwa, epi yon salè di mil goud. Yo pa janm fè sa. Yo pa janm fèl. Nou pote lèt sou lèt. Nou gen timoun nap mande nan lari. Gen timoun, gen moun kap mande nan lari. Yo kritike nou. Men kounye a yo boule kay nou deja sou pis. Nou pa janm jwenn kote pou nou repe. Nou gen timoun. Kounye a nou se mizè nap pase. Men kounye a nou pa jwenn on goud. Yo pa janm ban nou. Kès asistans sosyal ta sanble pa rive jwe wòl li kòm sa dwa nan ede sila yo ki pi pòv nan peyi a. Andikape tout kategori ak moun twazyèm aj pa rive benefisye sipò ekonomik sa a si n ka kwè deklarasyon manifestan sa a ki sanble gen yon ide sou mannyè lajan ki nan bwat sila depanse. Sou direktè Lindor, andikape pa janm jwenn chèk yo regilyèman chak mwa. Paske poukisa? Kob sa yo se kob yo boule pou yo fè politik. Tout direktè k vin la se konsa yo fè. Jounen jodi a, notre jour nou pral nan finans pou nal nan DGI pou nou fè yon pyès yo rele yo rele enpo lokatif. Lè nou rive nan DGI, yo voye nou nan finans. Lè nou rive nan finans, finans di finans ba nou yon lèt. E pou lòt semèn pou nou vini. N ap raple manifestan yo yon montan 10 mil goud nan chèk y ap resevwa yo nan lide pou reponn ak bezwen yo. Enfòmasyon toujou, Jodi a genyen yon tip ki mouri Dèlma, men se kòmsi se misye ki al chache lanmò sila. Tande byen, li kwaze avèk yon elèv lekòl, li fouye elèv lekòl la, li pran 250 goud sou li, Epi, elèv lekòl la rapousib li, li pete batay avèk li, yon lòt moun ki te sou plas suiv evènman an, li rale zam li, li tire sitwayen an. Nan anviwon inè jodi a sou Dèlma, bò mache 2000 lan, ebyen, Jenòm nan al fouye yon elèv lekòl, li pran 250 goud sou li. Elèv la rapousib li e li kòmanse goumen avèk li. Se lè sa a gen yon nèg ki desann yon moto, zam ni nan men l e li pwente. Li kòmanse poze nèg sa a kestyon ki te fouye elèv la. Aprè, li mete l chita epi bang bang bang li touye misye. Foto kadav la ap drive atravè rezo sosyo. Manje ou renmen, se ladann lajan ou gaspiye. Donk vous imaginez pou 250 goud ou al fè nan m ta kapab di vòl minè sa a, ebyen vwala se konsa ou tonbe. Brèf, lapolis nasyonal anonse li stope plizyè bandi 400 mawozo nan kad yon operasyon ki fèt 8 fevriye a nan zòn Micho. Donk nou wè yè mwen te nan emisyon m tap fè a m te. Ba nou yon ti videyo menm lè m te flou li epi m te mete yon wobo sou vwa sitwayen aparaman enfòmasyon sa a kapab vrè paske nou te gen yon premye videyo sou dosye sila a. Michaux se dans la commune de Croix-des-Bouquets donk genyen lòt non tankou Georges Pierre Richard epi Elmétus Odanes moun sa yo jwenn arestasyon yo. Nan kad operasyon sila, lapolis ap frape yon prezime bandi jwenn arestasyon li nan lopital inivèsite Mirbalè, li ta manm 400 mawozo, se sa otorite yo fè konnen. Lapolis nasyonal Dayiti pwosede ak arestasyon Georges Pierre Richard nan lopital inivèsitè Mirbalè, departeman du Centre. Prezime bandi sila t ap pran swen nan lopital la suit ak blesi pa bal daprè lapolis. Li gen 29 lane, Pierre Richard ta sanble yon manm aktif gang 400 Mawozo ki se moun Fouji, lokalite nan komin Kwadèboukè. Li jwenn arestasyon li nan kòmansman semèn nan. Daprè nòt lapolis, depi plizyè semèn, gen inite espesyalize ki lanse operasyon nan Kwadèboukè. Nan sans sa a, plizyè bandi stope e gen lòt ki blese nan echanj de tir yo. Donk, se konsa, lapolis li menm tou arete nan lokalite Savann Alèn, nan Hench, Elmetus Odanes ki gen 53 zan. Yo arete li pou divès enfraksyon tankou asasina sou Gilles Gelès ki mouri nan lannwit 6 ak 7 fevriye 2022, daprè lapolis. Lapolis ap chache move grenn ki pèdi twoup yo. Paske lè ou nan ekip, ou kapab batay. Pa egzanp, si w nan gang 400 mawozo, w ap pete kout bal a lapolis san pwoblèm paske ou nan mitan yon pil moun. Men, kant on è sèl, ebyen on è izole. E lè ou chache pou kapab pou kont ou tou, ebyen on s'izole davantage. M te kite enfòmasyon sa pou nou an dènye. Matisan. bloke jodi a la. E m pa konn kilè ankò Matisan pral fon ti debloke paske nan dènye moman sa la a m gen presyon ke se 2 kòk batay ki kanpe epi tout ap moute plim sou do yo. Donk youn pa vle kite pou lòt. Ekoute, jodi a la a, tout moun ki ta prale nan zòn Kafou la, sa ki pase, pase deja. Men sa k potko pase oblije kanpe. Gade rout la reflechi paske anpil bal tap tire genyen yon chauffeur ki li menm pran bal e m kwè daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen se ke misye ta pèdi lavil. E jan w wè m ap di nou an, m pase, m kite Laza vrèman panche tèt li sou machin, sou volan an. Tèt Laza panche sou deyò, ap vide san, sanble l pran yon bal nan tèt mesye. Eehh bagay frajil nèt. Sa se bagay bon jan trajik la la nan moman an fòm di nou byen mesye 2 gwoup yo rete gon gwoup ki anndan lekòl la konprann gon lòt gwoup nan 15 lan ba isit la kap fè mouvman sou machin konprann pou bay machin presyon pou yo pran machin mesye bagay la pa ase fasil aktyèlman la m gentan pran mache pwason an la. Ou konprann? Pandan tout machin fon pote boure, m reziye m tou. Ou konprann? M fè yon pote boure la a. Ok. Yow! Pa gen pwoblèm, e konsa bagay la ye. Tout nèg la menn. Fè sa, fè solo. Mesye, nou wè m pa pale souvan. Kòman nou ye, mesye? Matisan la vin bay yo dejenere wi mesye bay yo dejenere gon chofè t mon ba gon chofè t mouri nan 7 la sou volanl mesye yon chofè yon chofè kamyon mesye misye mouri sou volanl nan 7 la la patnè mwen menm m sot pase la nèg yo manke pranm se may mwen m met deyò la patnè m bay nèg kòmsi w konnen e pou lari a n ye nou konn bagay yo deja fon mouvan men nèg la voye m ale mesye yo pran Julien menm men machin Julien an kanpe nan 7 la la men yo pa kenbe Julien non Julien te gentan al lage pye li kite machin nan gon pasaje t pran yon bal nan pye nan machin Julien an. E kawoutchou machin Julien an plat devan, sa vle di yo tire sou machin nan. Mesye fè anpil pridan, mwen kòm mwen gentan pase, kòm e kafou m ta prale menn, m gentan pase, m pa konn si m ap tounen pou apre midi a non, sa pral depan de jan bagay yo ye. Men yon nèg ki poko pa, yon nèg ki poko pase mesye, fè anpil pridan ok mesye. Donk bagay la te vrèman mangonmen o nivo de Martissant, men ekoute on peut pas accuser ni kan Izo ni lòt kan paske bal t ap tire agòch adwat. Donk la a, m ta kapab di, se mesye yo ki kontwole zòn nan, ki di ke bon, batay pi rèd. Mezanmi, nou mele nan ti peyi sa a. Janvye vini avèk pwoblèm li. Men mwen fevriye a vini li menm, se plis pwoblèm toujou. Sa vle di, nou pran nan cho pèp ayisyen. Men ekoute! M swete ke jan pwoblèm nan ye la, pwoblèm sekirite a, nèg ame yo mesye, m mande nou yon chans pou ti pèp la. M mande nou yon chans pou ti peyi sa. M mande nou yon chans pou tèt nou tou. Paske m pa kwè lè nou kenbe zam nan n ap tire maten, midi e swa. Menm lè nou lanse nou nan lojik mòtifè pou nou santi nou alèz tout bon vre. Paske nou la. Fòk nou bay tèt nou yon ti lwazir tou. Eseye mete zam nan yon kote. Bay Pòtoprens, bay peyi a yon ti konje, yon ventèn de jou. Pa de kidnaping, pa dafwontman. E lè sa tout moun a bat bravo pou nou. Antouka, mèsi la fami. Kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? A la pwochèn!